Manchèt la make Libète, Egalite, Operasyon koupe tèt, boule tèt bandi. Se sa manchèt la make. Operasyon koupe tèt, boule tèt bandi. Tout bandi, ni bandi a vès, ni bandi a sapat. Bonjou bonswa sa pral depan de lè ou pral gade video sa jan kem toujou dil se ap toujou yon plezi pou mwen poum vin pataje ansanm avèk ou tout sa kap fè aktyalite nan peyi dayiti pou pa rate okenn nan video nou yo se pwofite abone kounya la menm si potko fè sa e pa bliye aktive sin klòch notifikasyon pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ke nou poste nòmalman deja nan di mèsi avèk tout moun ki deja fè sa E mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm paske m konnen w entèlijan, ou pap janm vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan, pran ti chèz ba w nou pral fè w viv tout detay nan videyo nou pote pou jodi a. Ann tande ansanm avèk mwen koze ki gen nan la repiblik. Ann tande. Manchèt la make libète, egalite. Operasyon koupe tèt, boule tèt bandi. Se sa manchèt la make. Operasyon koupe tèt, boule tèt bandi. Tout bandi, ni bandi a vès, ni bandi a sapat. Tout bandi. Men gen bandi jan yo konfòtab ou panse yap ka rive pran yo. Pa gen bandi moun pap ka pran depi pèp la kanpe poul fon batay pèp souvren an kanpe pa gen moun ki ka entèdil batay defann tèt li. Paske nou konnen bandi yo pa mèt tèt yo bandi yo gen. An men se paske yo pa mèt tèt yo kounyè nou chèche nou menm poun gon bagay poun kenbe nan men nou poun defann tèt nou. Ou dim map bay manchèt ou dim se asasen dèske map bay manchèt men lè ekip ou ki se Reginald Boy Dimitri Vorb te konn antre a katrè di maten nan site solèy al li gide gwo galil. Pouri vilaj de Dye. Ou pat janm te konn pale yo mal. Jodi a se mwen menm kap bay yon ti grenn manchèt, ou mande m pou m di kote m jwenn avèk kòb mache manchèt la. Anben kòb mache manchèt la se senpatizan m yo. Se senpatizan m yo ki nan dyaspora ki bezwen tounen lakay li ki di Arab depi se ou k kanpe yon bagay nou kwè nan ou. Si moun nan voye yon monnen ban mwen, li di m achte yon kès manchèt, m achte l epi m bay li. Do e e e Romanes Samedi di map fè video moun pandan map bal yon grenn manchèt mezanmi pèp ayisyen an talè a son video map fè distribisyon si w wè jan pèp la ap goumen poul pran grenn manchèt li atò pou m ta fè video moun a yon grenn manchèt menm si moun nan te fè video moun a yon grenn manchèt manchèt la pa ke libète egalite fratènite li pa gon m one li pa gon m kat nan menl ou pa ka entèdi moun nan poul kenbe yon grenn manchèt nan menl jodi a Dòsena. Nap diw sa ankò, ou gon sèl bagay pou bwa kale ap arive sou ou. Remèt nou non 12 moun kap vann zam anndan peyi a. Depi sou Jovenel Moïse ou gon lis asasen kriminèl nan menw, ou pa janm vle bay li. Jodi a, kèlkeswa moun ki kanpe anfas batay bwa kale a li dwe pran bwa kale a. Paske nou di katye popilè yo, malere malerèz, yo vle viv. Ou pou yon kesyon de Biden, tout moun ap kouri yo pral jwenn Biden, yo pa konn sa yo pral chache. Sa kap rive 12 fanmi sa lè yo ba nou non yo? Lè nou konn non chak grenn asasen kriminèl ki tap vann zam anndan peyi a, lè n fin pran Izo, lè n fin pran Ti Lapli, lè n fin pran Bougòy, lè n fin pran tout gang kap federe anndan peyi yo, anndan peyi a, nap rive, kounye a n pral di nap pran gang a vès yo, nap kite gang a sapat yo, nap moute nan gang a vès yo. Men Dòsena, kòm se tyoul gang a vès yo ye, ou pral pran nan bwa kale. Ou gon sèl delivrans devan je pèp la, se remèt lis. Lis 12 asasen kriminèl k ap vann zam anndan peyi a. Jodi a, Romanes Samedi, m mande w, tanpri frè m, kòm se sou ti bwa moto m toujou ou, m pa wè kon kondisyon chanje non, m pa bezwen fas pèsòn nan peyi a. Depi ou te vle fon batay peyi, ou pa t ap atake mwen menm k ap oryante pèp la, k ap di pèp la kanpe dèyè. Batay bwa kale l. Pa kite moun kap di batay bwa kale pa bon. E bwa kale a wi ki pou fè w dòmi nan kabann ou. E bwa kale a wi ki fè kidnapin nan bese semèn nan la a. Jodi a, batay la lap kontinye. Pèp Okap la, bwa kale nan mouda Ariel. Pèp Okap, bwa kale nan mouda Ariel. Depi Ariel, Ariel te mèt vini avèk snaypè Okap. Ariel te mèt vini nan cha blende. Ariel te mèt te vini nan avyon elikoptè sa l vini an. Nap pran l an bwa kale. Pase pèp Okap la di. Se Ariel ki touye Jovenel, se Ariel ki te antre kay Jovenel avek Felix Badio al asasine Jovenel Moise, Jovenel pa jwenn jistis, Jovenel neg okap, map we si neg okap vreman, si neg okap pa gen dinite pou yo ta kite Ariel al krache sou kadav Jean Jacques Dessalines, al krache sou kadav Jovenel Moise, paske nou di nou menm peyi dayiti se pou ayisyen li ye. Asasen kriminels a vès sa yo pa ka soti pou mete nou tout deyò. Jodi a, nou di pèp ayisyen an kanpe dèyè batay bwa kale nou. Batay bwa kale a depi nou gen malè nou kite l. Andre Michel ap antre rache w. Andre Michel ap antre fizye w. Rose Mila jan w wè l pouri Bèlè a, l ap pouri tout katye popilè yo konsa. Se kounye a, Rose Mila pa gen lapawòl pandan bwa kale a la. Haa! Akayè se peyi Rose Mila yo pa ka met zakò l non. Fèt drapo paka fete nan peyi Rosemila. Nou konprann? Bwa kale a nou di ayibobo aochanago pou bwa kale pou chak grenn moun ki gon grenn manchèt nan men yo. Si pat gen bwa kale Rosemila ta pral kale jipon l ouvè jipon l wi la a nan akayè. Bwa kale a yo di Rosemila se gang ou ye. Jan w pouri tout zòn nan. Ou te kòmanse pouri akayè. Anben nou di w se raseta bwa kale a klere je nou. Pèp akayè a di bwa kale a klere je yo. Rosemila paka vin fete fèt drapo mennen aryèl vin vwomi sou Catherine Flore. N Akayè, Jodi a n di pèp ayisyen an, batay Bwa Kale a, ekip Arab la pa bezwen lidèchip. Ekip Arab la gon sèl lidèchip pou l kenbe, se lè l wè lidèchip Ayiti chanje e lè l gade l wè mwa Jiyè k ap vin la, nou anviwon 30 mil dyaspora antre nan peyi a. E pou sa m ap batay. Chak dyaspora k antre, li gon fanmi li ka ede. Chak dyaspora k antre, li gon yon sipò l ka pote pou pèp ayisyen an. Nou siyen yon petisyon pou pèp la kanpe an Bwa Kale Pou n delibere peyi a fen jiyè. Anvi nou bezwen de fen jiyè a fen out pou 30 mil dyaspora antre nan peyi a vin ede n, vin ede n devlope peyi a. Depi dyaspora antre nan peyi a, ap gon chanjman. Depi dyaspora antre nan peyi a, l ap ede nou emèje. Se pou tèt sa nou menm nou kanpe, nou di pèp ayisyen an, pa neglije bay asasen yo bwa kale. Bwa kale nan mouda Romanex, bwa kale nan mouda tout moun ki anfas, Batay Bwa Kale a. Gen anpil medya, e pa sèl Romanes non. Gen anpil medya la a jodi a la k ap choute sou Bwa Kale a. Men yo pa t janm konn choute lè Reginald Boulos antre inè, dezè di maten nan katye popilè yo al bay Galil. Lè Dimitri Vorbe te konn antre inè, dezè di maten al bay Galil. Yo pa t janm te konn choute. Jodi a m di pèp ayisyen an, nou p ap pran nan entimidasyon, Arab la p ap pran nan entimidasyon. Romanes di m se gang k ap bay manchèt, m montre Romanes maten an gade m bay manchèt pi rèd. Romanes di m se asasen dèske m bay pèp la yon grenn manchèt. Men lè Romanès, bòs Romanès ki se Dimitri Vorbe, Reginald Boulos te konn antre Site Solèy, antre Bèlè, antre nan katye popilè yo al bay zam li pa t janm te konn repwoche yo. Jodi a se mwen l repwoche. Batay la ap kontinye sou tout fòm. Se sa m t ap di. Jodi a ki se 16 me 2023, nou salye pèp ayisyen an, nou di yon gwo kout ayibobo, awochenago pou chak grenn ayisyen ki kanpe a yon grenn manchèt pou l delibere tèt li nan Bwa Kale a. Jodi a, nou wè yon seri de medya, yon seri de tyoul oligat yo ki dèyè mikwo, ki sòti pou detwi Arab dèske m ap di pèp la kontinye Bwa Kale a pou l delibere tèt li, pa neglije bay gang yo Bwa Kale a. Romanès Samdi pran foto m. Pran imaj mwen, dim se gang kap bay pèp la manchèt pou yal fè gè sivil. Men Romanès bliye bòs li Reginald Boulos, Dimitri Vorb, lè yo te konn antre nan katye popilè a inè dezè di maten al bay galil pou destabilize peyi a, li pat janm te konn repwoche yo. M pa bay pèp la galil mezanmi, m pa bal M won, m pa bal M 16, m bal yon grenn machèt ki make libète, egalite, fratènite. Nou pa wè pandan bwa kale a ouvè la, kòmanse a la, pa gen kidnapin k ap fèt 24 sou 24 anndan peyi a? Jodi a, nou di pèp ayisyen, batay bwa kale a si n gen malè, nou fè yon ti poz ladan l, gade se kounya wobinèt san pral koule anndan peyi a. Rete konekte avèk lapolis pou n derasinen gang anndan peyi a. N ap sòti nan gang a sapat yo, n ap monte nan gang a vès yo. E sa k fè n di Dòsena, ou gen lis 12 gang k ap vann zam anndan peyi a, ou pa janm ba nou l. Nou di lòt semèn Bwa Kale a l pral lakay Dòsena pou Dòsena ba nou lis 12 gang sa yo k ap vann zam anndan peyi a. Lafwa dènye nou wè Theriel Thelus ki fè yon tweet ki di ti nèg Magalie a ap bay manchèt. Map diw Teriel, mwen renmen travay ou a. Si wap travay pou popilasyon an, ou pa ka anfas yon moun kap batay e m sou le teren mwen menm. Jodi a, m panse moun ki vle fon travay pou peyi, nou pa ka nan zigzani, nou pa ka nan hing hang. Pase peyi a bezwen moun konsekan, moun ki pou ede l, ede peyi a delibere, peyi a bezwen nou. M bat bwavo menm si e dèyè yon mikwo kanadò ye, m bat bwavo pou ou, gen enfòmasyon lè w bay yo. Depi yo fyab fòm bat bwavo. Men lè wap pranm kòm yon ti jèn ki sou le teren kap batay chak jou. Ou chwazi dim ti nèg Magali. Magali te nan manifestasyon lè bwa kale te atè. Epi yo vini pou yo asasine Magali. Sim ka fèl epanye tèt li. M pa wè sa deranje non. Kelke swa moun nan. Moun nan te gen dwa pase nan leta. Men jan yo pote boure sou li pou yo asasine l kri devan je popilasyon an. M te gen dwa ekip mwen an te solidè. Te vle epanye l yo epanye l. Depi lè a m gon kritik. Teriel Thelus ap pote pou mwen m se ti nèg Magalie Habitant e Teriel Thelus te ka plis ti nèg Magalie Habitant lèl te nan RCH 2000 Magalie tap bwa tap bwote kòb leta anrichi jounalis li pat konn anrichim mwen menm paskem te sou le teren mwen menm tap batay kont sistèm gangsterizasyon sa jodi a map di pèp ayisyen an bwa kale sa se make libète egalite fratènite pa kite pèsòn Ki di w pa kenbe yon grenn manchèt nan men w? Manchèt sa se li pou delibere tèt ou. Se sa k fè m di pèp ayisyen an, nou pa nan fè bak nan batay la, ann kontinye avanse pou n derasinen gang anndan peyi a. Kèlkeswa moun ki kanpe anfas batay Bwa Kale a, pa neglije ba l bwa kale. Paske peyi a bezwen stabilite. Nou gen yon petisyon n siyen, de fen jiyè a fen out, pou 30 mil dyaspora antre nan peyi yo. Sa k ka vin jete dlo nan bitasyon yo vin jete. Sa k ka vin ede yon fanmi pou l vin ede l. Sa k ka vin wè yon vye fanmi l te gen karantan, senkantan l pa t janm wè, pou l vin wè l. Se poutèt sa Bwa Kale a eklate la. N ap di senpatizan dyaspora mwen yo, si n ta voye 50 dola ameriken pou yon fanmi achte yon ti sak diri, voye 5 grenn manchèt, 6 grenn manchèt fè l kado pito. La l ap ka delibere tèt li. Olye w voye 100 dola ameriken fè yon fanmi kado, fè l kado yon douzèn manchèt, la delibere tèt li. Se sa wi Romanes Samedi pa vle tande a. E l tande Bwa Kale a pral rive sou Reginald Boulos ki bòs li, Dimitri Vorbe. Makèt pèp la kraze ki se Kwabosal, tout peyi a e Delimat k ap fonksyone, makèt Boulos. An pou Bwa Kale a pa rive sou Boulos, pou Bwa Kale a pa rive sou Dimitri Vorbe, pandan ke makèt pèp la kraze ki se Kwabosal, n ap toujou rayi m. Jodi a m pa ka gang pou Romanes Samedi. Romanes Samedi ou gon bòs m pa gen bòs mwen menm. Jodi a m ka di kèlkeswa moun ki fè erè nan peyi a m ap frape l. Romanes gen bòs li pa ka frape. Gen moun li pa ka frape. Pa bliye se Joseph Lambert te vin sou do machin sot Jakmèl avè w. Mwen m pa gen moun ki te vin avè m. M se pitit geto, m ap toujou rete pitit geto. E m ap ka kanpe, m ap gen kran pou m batay anfas kèlkeswa moun nan. Jodi a. M panse si yon moun wap fon batay pou ou ede pèp la sòti nan soufrans kel ye la, nan ensekirite l ye la, ou paka ap mache atake moun. Moun ki sanble, rasanble. Ann batay ansanm pou n delibere peyi a. Jodi a batay bwa kale a, lap kontinye sou tout fòm pou n delibere sak pi mal yo. Pou tout dyaspora ki pat janm ka antre nan peyi a pou yo antre. Nou bay mwad jiyè a la a mwad out pou omwen. 30 mil dyaspora antre anndan peyi a pou yo vin pote solidarite yo avèk sa k pi pa kapab yo. Se poutèt sa m ap batay. Jodi a si pa gen gang nan peyi a, mwen gen fanmi m ki gen plis ke 13 an, 14 an k pa janm vin nan peyi a, men y ap vini. Depi Mateli moute l pran pouvwa la pa gen pèsonn ki ka antre nan peyi a. On moun ou antre la yo kidnape w. Mateli bay ki rad ki sou w depi lè w pran avyon nan peyi kote w ye a. Reginald boulos di men ki rad ki sou ou li fè kidnap ou ki ankourajman ou pral bay moun nan la se bwa kale se grenn manchèt ou ki ka delibere peyi a pou dyaspora a antre mwad out mwad jiyè ayibobo pou chak grenn dyaspora kap vin wè fanmi yo anndan peyi a. Operasyon lapolis ap mennen Vilaj de Dye kote Popilasyon an li menm li akonpanye l e popilasyon an avèk lapolis detèmine pou pran Izo ki okipe yon bon pati e nan zòn rantre kapital la. Se sa t fè wi Arab kanpe li di pèp la ret an bwa kale se nou pèp la wi se pèp la wi ki fòs ba entèvansyon lapolis la san pèp la lapolis pa ka travay non nou pa wè pandan gang yo ap kouri travèse nan lòt perimèt pèp la menm pran yo a manchèt. Se sa k fè m di dyaspora m yo, se sa k fè m di patizan m yo, olye n voye yon sak diri bay yon moun, voye yon grenn manchèt fè l kado. La l ap ka delibere tèt li. Romanès sa m di, olye w atake m, fanatik ou yo mande yon grenn manchèt pou bay pèp la, lè sa m ap wè w ap travay. Romanès sa m di, olye w trete m kòm gang, jodi a, Pote solidarite avèk pèp la nan batay bwa kale a. Ou pa ka ap bat bwa kale a. Sou operasyon lapolis nan vilaj la, kòman ou wè l ou menm? An men, bwavo! Bwavo pou lapopo! Valè fwa nèg sa yo manje polisye pou nou. Valè fwa nèg yo asasinen plis ke 6 grenn polisye anndan Vilaj de Dye. Jodi a si lapopo ap fwape, se bwavo pou m bay. Jodi a si Theriel Théus ap fè yon bon travay, fò m di bwavo. M pa ka anfas Theriel, Theriel pa ka anfas mwen. Men Romanes m pa konn si e vyouz li bezwen fè sou mwen, li pran mawon lo manchèt. Wi mawon lo manchèt la m ap bay. Jodi a e pa zam map bay se yon am blanch map bay pou pèp la delibere tèt li. Se an pou leta ayisyen ta di ta entèdi m gen mo manchèt nan menm pou m delibere tèt mwen kote li menm ankò lap bay galil, lap bay M one, lap bay M kat. Gade, olye m mouri kouche m prefere mouri debou. Nou aprann gen yon komisè ki te mete yon manda dèyè w. Kòman sa ye? Manda, manda pa fè m cho l pa fè m frèt. Chak lè m wè m tande manda bon m distribiye manchèt pi rèd. Chak fwa m tande manda se lè a m distribiye manchèt. Tou senpleman map mande patizan se patizanm yo kontinye sipòtem jan nou kapab poum wè si ma achte kèlke manchèt lòt semèn nan pase bèlè ap mandem manchèt fò nasyonal ap mandem manchèt solino ap mandem manchèt kafou menm si sam voye a te minim yap mandem manchèt leogane ap mandem manchèt. Tomazo ap mande m manchèt, tout kote ap mande m manchèt, jodi a kwadèboukè n konnen se Tòlbè Aleksis pouri kwadèboukè avèk zam, an men moun kwadèboukè kanpe yo di m arab yo nan do m tou senpleman sipòte yo a de twa kes manchèt. Mwen m ap di pèp ayisyen an, menm si n pa jwenn avè m dirèkteman men si w gen w fanmi ki vle travay la avanse, voye yon monnen ba li pou l achte yon douzèn manchèt la distribiye l nan zòn li. Ou pa bezwen fòk se mwen menm dirèkteman pou voye, men voye l ba yon fanmi, di fanmi an achte yon douzèn manchèt bay moun vwazinay nan zòn nan pou yo kanpe an bwa kale pou batay la kontinye. E vwala, se la nou kanpe ansanm avèk videyo pou jodi a. Nou di w mèsi dèske w gade videyo a jiska lafen e se ap toujou yon plezi pou m vin pataje ansanm avèk ou tout sa k ap fè aktyalite nan peyi Dayiti. Pou w pa rate okenn nan videyo nou, ou konn sa pou w fè deja, se klike sou bouton abòne a pou w abòne epi like videyo sa a, pataje l avèk yon fanmi pou l.